Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon Nou vini avèk anpil enfòmasyon pou ou nan kad emisyon sila men nou konnen tou se lè di deba. Dantre de je fò n di ke gen yon enspektè divizyonè ki anlve maten an nan Pèrnye kote li te sou volan machin ni, machin sa ki. Pou pnh imatrikile 1 tirè 0 0 984, nèg yo pati ansanm avèk enspektè la a tout machin nan. Ebyen, fò n di ke dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke enspektè sa a ki rele Teyodò, ebyen li ta sanse jwenn liberasyon li, men nèg yo pran zam nan paske yo retwouve enspektè la nan zòn Latranblè. Se la mesye yo te al lage enspektè la. Brèf, bon, gen anpil lòt dosye pou nou. Fò n di byen ke. Genyen Yon video ki trè viral sur les réseaux sociaux e video sa m panse ke sa donne froid dans le dos paske wap poze tèt ou kesyon pou di mezanmi gade degre mechanste ti nèg nan peyi dayiti un homme a été kidnappé non loin de la croix des bouquets. Yo jwenn li boule ak tout machin yo te kidnape l la. Bagay sa bay tèt chaje e m panse ke se yon videyo ki sisite emwa, emosyon paske w ap gade pou wè tip la yo kidnape l, yo boule l ak tout machin nan e ti sachè ou wè nan men moun yo. Sou rezo sosyo a, ebyen se la ti rès kò kalsine a, se la yo prann, se sa yo pral antere. Bagay la grav mezanmi, bagay la grav. W ap gade pou wè moun k ap filme a, larmes aux yeux, li oblije, se pa kè l paske c'est un proche e sa ki pi di dan lavi, se lè w gen yon moun ou ki mouri, pa egzanp moun nan mouri neye ou pa jwenn kò a. Yo touye l, yo boule l, ou pa ka jwenn kò a. Lè w pral antere yon kadav, yon moun ki mouri. Bon, oke, moun nan mouri, w ap sonje l vrèman. Men ekoute, lè w gon moun ou k mouri, ou pa ka jwenn kò a pou w antere, double pèn. La ou doubleman atriste. Ebyen se sa ki Ayiti jounen jodi a. Sa vle di, nou plonje totalman dan la vyolans. Kanibal la li vin enkarne nan lespri Anpil nèg ki nan bandi. Vous imaginez la dernière vidéo euh qu'on avait vu sur les réseaux sociaux, vidéo kote ke yap rache yon nèg et des gens ben disent nou pral manje l, pran fwa a, misye gen grès, misye gra wi. Donk se du wi mezanmi. Gade nan kisa peyi Dayiti tonbe. Diaspora ap gade, yo anvi antre nan peyi an, yo pa kapab, bagay la difisil. La vidéo ça dure 30 secondes, mais écoutez, m'on ti jan peur pou m lage l paske Menm lè pa gen kadav vrèman vre men ekoute, ben on va tenter. Regardez ça. Ayy ti moun Ti moun map fòse fè video a pou m moutre nou Jan yo griye Francky Maten an te gen yon sitiyasyon tansyon nan zòn APN. Anpil bal t ap tire, anpil moun poze tèt yo kesyon pou mande sa k ap pase konsa. Ebyen, Bal ap tire jiskaprezan, pèsòn moun pa ka konnen ki sa k te pase a. Genyen plizyè machin yo tire sou yo. Gon machin ki t ap pote lwil, m kwè tank lan pèse, anpil lwil gaye atè a. Gen yon machin tou m kwè ki t ap pote gaz, yo tire sou li. Men gon lòt kamyon si w ap gade atravè foto ki disponib sou rezo sosyo yo, ebyen kamyon sa li menm li kouri l al al antre yon kote, li kraze kote a. Paske tout moun t ap kouri agòch adwat, yo pa konn kisa pou yo te fè zòn nan te vrèman vrèman cho. Tèt chaje. Pandan bandi ap bay pwoblèm yon seri de kote, fò n di byen ke gen yon kou m panse ke lamarin te pare pou yo. Genyen daprè enfòmasyon ki ap sikile se ke gen yon gwoup de bandi ki yo menm pran lanmè a, Kòlèg majistra m yo, frè m yo, sè m yo de partout D'Haiti kòman nou ye? Nou la nap goumen se frè nou majistra Guito Metellus. Ebyen kòm nou konnen zòn mwen an te yon zòn de tansyon, tansyon an toujou la men jodi an mwen felisite polis nasyonal la spesyalman marin ayisyèn ki fon gwo travay kote ke gon kantite bandi ki pran chaloup ki travèse lanmè an la pwal debake gason avèk zam lan zòn mwen an pou te ranfòse batay la paske nou gentan tiye anpil nan nèg yo ebyen monchè e marin ayisyèn mete chaloup li deyò la plis ekip nou te gen sou le teren ki te sanse ap tann nèg yo atè Monchè pa gen youn nan nèg yo t sòti vivan yo, sa vle nèg yo sou lanmè n sa vle nèg yo atè. Se te yon veritab bèl operasyon avèk popilasyon an e se sa n fè wè lè popilasyon an, m panse ke dosye sa, bagay sa t pase nan zòn mwen an Gresye, Maryani an patikilye, s on modèl pou popilasyon an pran. Depi popilasyon an leve kanpe avèk polisye ki nan zòn nan, otorite ki nan zòn nan, melanje avèk lapolis, Nou ka anpeche vagabon pran kontwòl zòn nou yo. E m panse sa son modèl ke l ye, yon modèl de kooperasyon lapolis, popilasyon an ki pran desten yo an men. Donk, jodi a se te yon veritab bèl operasyon ki fèt, pa gen yon bandi ki sòti vivan. Sa son trè bòn nouvèl e m felisite ankò yon fwa e otorite lokal mwen yo e otorite lapolis yo. Enben ok kòlèg mwen yo, kenbe fèm, pa moli. A partir de demen n ap retounen avèk dosye politik yo paske nou konnen isit la la nan peyi Dayiti gen anpil dosye men fò n di ke mèkredi k ap 9 mars 2022 an ebyen jounalis yo pral pran lari. Jounalis medya anliy yo, yo pral pran lari pou kapab denonse konpòteman agresif polisye yo E mande pou ke limyè kapab fèt sou asasinay, nou ta kapab di, jounalis Lazarre Maxilien li menm ki mouri nan dènye manifestasyon ouvriye sektè soutretans yo t ap fè. M pa sonje dat la, men de tout manyè nou sonje kantite vyolans ki te genyen nan manifestasyon sila. N ap kite w avèk Robert Dimanche ki li menm se youn nan pòt vwa asosyasyon jounalis medya an liy yo epi aprè n ap vini avèk 2 repòtaj pou ou sou kesyon politik, ensekirite, tout sa. Jou ki te 23 fevriye an, gen 3 jounalis, an di jiska 4 ki viktim nan kad manifestasyon ke ouvriye yo menm yo tap fè. Kote gen Alvalez Destiné ki pran plizyè kout wòch nan tèt e jiska prezan sante l poko fin anfòm. Genyen Yves Moïse Ducé ki pran bal nan pye, jiska prezan li menm li poko fin anfòm. Genyen tou Sony Loor ki pran bal. Men, sa k te pi grav la, sè ke se nan moman nou tout jounalis nou te kouche atè plat, lè n leve nou wè genyen frè nou Maxiben Lazarre ki kouche atè a. Lè n panse s on moun ki evanouyi, men malerezman, lè nou gade n wè se mouri l mouri. Ebyen, nan optik sa a, onivo de semèl nou pa rete endiferan. Nou di, jou k ap 9 mas k ap vini la a, mèkredi 9 mas, nou pran desizyon pou nou òganize yon mach pasifik pou nou di non avèk britalite polisyè, pou nou di non avèk kesyon ensekirite jeneralize k ap touche tout moun nan sosyete a. Kèlkeswa kouch ou ye nan sosyete a, kesyon ensekirite a li sanse, li menm, fè enpak sou ou, kit ou te jounalis, ou te avoka, ou te medsen, enfimyè, ou te pwofesè, ebyen, kesyon ensekirite a li konsène nou tout. Men, jou sa a, n ap kòmanse mach la sou plas konstitisyon an apati de nevè, Pou nou kapab moute sou Avni John Brown la lu pou n al tonbe nan Avni Martin Luther King pou nou desann nan Kafou Rezistans la pou n kapab rankontre yon ansanm de moun deja ki ap pral fè solidarite avèk jounalis yo kèlkeswa moun nan sosyete a yo oblije kanpe avèk jounalis yo paske nou menm nou toujou bay tèt nou an holocauste pou n al chache enfòmasyon pou yo ebyen nou menm Antanke moun ki konsyan nan sektè lan, nou menm, antanke jèn nan k ap viv nan sosyete a k konsyan de reyalite a, nou di n ap kanpe e nou prale sou wout ayopò a, nan espas kote yo te asasine Maxiben Lazarre lan, la nou pral imòtalize jèn gason sa 22 zan, Ebyen nou oblije paske li menm li te pran, li te bay tèt li an olokos pou l di l ap sèvi peyi l, li pral chache enfòmasyon pou l pote pou popilasyon an, men malerezman se avèk gwo kout zam ke nèg anndan polis nasyonal la yo voye l ale e ke nou menm nou pap rete endiferan, n ap nou pral depoze jèb de flè e n ap mete tou, n ap grave pòtrè Maxiben Lazarre nan espas kote yo te touye l la. Eske minis jistis lan, eske minis sante a pa okouran ke nan nivo kesyon medsin legal gen yon pwoblèm? Poukisa yo pa deblokon mwayen pou achte aparèy sa? Men nan, eske Nou menm kòm Ayisyen, nou ka aksepte ke dwa moun ap kontinye vyole konsa? Non, non. Depi w se yon ètrimen, ou gen dè dwa ki ineran a ou menm, ayidi ki pwòp a ou menm. Sa di, li pa posib pou nou, an plen 2022, pou ke gouvènman Ariel Henry pa bay Doktè Demosy mwayen pou pèmèt ke li travay jan pou l travay la. E sa fè nou mal pou nou wè ke. Jounalis an fin mouri asasine, non sèlman li fin mouri asasine, epi menm kadav li ap pase mizè. Se grav, se inakseptab, se inadmisib nan yon sosyete kote kòb ap gaspiye, lajan ap dilapide, pou wè, pou yon ankèt abouti, se yon aparèy ki manke. E lè n te menm pwopoze l pou n retire kò a, pou n al fè otopsi lòt kote, li di m non, paske si l fè sa, Ka gen erè nan rezilta otopsi a. Se sa doktè a di m. Enben nan sans sa nou menm, m pa ka al fè vanjans pèsonèl e si pou n kontinye denonse n ap denonse, yon kadav pa ka fè tout tan sa nan mòg epi se kiyès? Chaj la se pou kiyès? Se pou paran yo. E depi kadav lan rete tout tan sa nan mòg lan se paran k ap peye. Kote moun sa yo jwenn kòb? E moun yo pa gen kòb pou yo al fè otopsi aletranje? Otopsi aletranje koute twò chè. Nou menm kòm avoka, nou se avoka k ap defann dwa moun. Nou se avoka k ap mande meyè kondisyon pou tout moun viv. Nou se avoka, ann di, de moun ki nan sitiyasyon difisil, lavoka dè fèb, lavoka de la vèv e de lòfelen. Nou vin la nou di, nou oblije kriye oskandal, Nou oblije lanse on SOS paske sitiyasyon pou ke Maxiben jwenn jistis lan, nou wè l sou wout pou l bòykote. Nou wè kadav Maxiben sou wout an di pou vyole, pou an di souye paske leta pa vle pran responsabilite l Pou ke, nòmalman, aparèy ke doktè a mande a, medsen lejis la mande a, yo pa ka ba li l. Nou lanse yon iltimatòm pou n di ke si otorite yo pa bay doktè Demorsi mwayen pou ke li, manen, si yo pa achte aparèy sa, mete nan lopital la kòrèkteman, pou yo ka pèmèt yo fè otopsi kadav Maksiben Lazare, e nou di ke nou p ap dakò ke kadav Maksiben Lazare pase de twa mwa nan mòg, nou di nou pral oblije rantre nan lojik fè mach chak jou. swa devan ministè jistis, swa devan ministè sante. Fòk omwen leta aprann respekte moun isi, fòk omwen ke leta konnen olye de gaspiye dè kòb, olye gaspiye lajan sa e la, olye fè dè fèt ki pa itil anyen, mwen panse ke li ekstrèmman enpòtan pou ke Yo pran tout dispozisyon jeneralman kèlkonk pou ke yo achte aparèy la, pou pèmèt ke otopsi fèt, e lè otopsi a fin fèt, fanmi a ap an mezi pou l tere kadav la. Dènye kidnapin espektakilè ki fèt sou plizyè pèsonalite piblik ak antreprenè semèn pase a pouse Kolektif 4 Desanm soti nan silans li pou envite sitwayen yo dabò Reveye yo fas ak fenomèn sila a, sitwayen tout kouch sosyal konfondi, pa sispann sibi aso kidnapè yo nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, anba je mouche Leta, daprè sa kòdonatè Kolektif 4 Desanm nan denonse. Aujourd'hui y a aucune protection y a aucune barrière y a aucun respect yo pran yo antre lopital yo antre kay moun prive yo antre kounya lan klinik kote doktè yo ap travay pou al kidnape moun, nou menm sitwayen, nou menm ki nan popilasyon, nou menm ki bokou pli nonbre ke bandi kap fè travay sa yo, nou menm ki reprezante kanmenm 12 milyon ayisyen kap viv sou teritwa a, se pa bon, sa k lòt bò yo pa gen pwoblèm sa a, men nou menm ki sou teritwa la, nou panse ke rive yon stad jodi a fò n konprann ke nou pa ka rete kankou mayi anba bèk poul. Nou nan yon stad jodi a, ke leta mete nou nan pozisyon ou yo di ou pratikman sitwayen defann tèt ou, puiske yo menm yo pa fè anyen pou ou. Demach sila pap kapab pou kont li elimine fenomèn sila ki pa sispann fè viktim nan mitan sosyete a e an menm tan apovri popilasyon an, daprè nimewo 1 Kolektif 4 Desanm nan ki jije bon adrese ansanm rekòmandasyon sa yo bay responsab leta yo De fason ke omwen, si y ap preche egzanp lan, kè w la, kè w louvè. Nan kad pwopozisyon sa a ki gen ladan l sèten pwen, Kolektif 4 Desanm mete aksan patikilyèman sou mannyè Polis Nasyonal la ap fè sikilasyon nan peyi a, ki daprè estrikti sila, ta sipoze modifye pa rapò ak konpòteman kidnapè yo. Paske, pwen ba yo mande w bay lisans, bay sesi, yo gen tout kontwòl sou ou. Ou pa gen okenn ide de kiyès k ap poze w sa kesyon an. Donk, se nòmal ke ou menm sitwayen oubyen moun ki akote w yo oubyen k ap konnen ki endividi k ap kesyone w la. Se pa pil ak pakèt òganizasyon nan sosyete sivil la ak sitwayen bòn volonte fè pwopozisyon bay Leta nan lide pou konbat kidnapin nan peyi a. Ki posibilite ki genyen pou mouche Leta ak otorite polisyè yo ta pran an kont pwopozisyon sila a ou aplike l? N ap swiv. Lig Ayisyèn Fanm pou Renouvo pwofite jounen refleksyon sa a pou fè istorik 8 mas lan, bilan ak pèspektiv. Malgre batay ki te akouche 8 mas lan ki konsakre respè dwa medam yo, sa pa anpeche medam ayisyèn yo kontinye sibi move trètman nan divès enstitisyon anndan peyi an. Pedrika Sen Jan se kòdonatris Lig Ayisyèn Fanm pou Renouvo. Nou te jije ke stil de vyolans moral e psikolojik y ap fè sou ouvriye, ouvriyè yo, men pli patikilyèman ouvriyè yo, Fòk nou te touche l di dwa e fòk nou te di ouvriyè r yo ke li fè r avè nou, li vle akonpanye nou nan batay ke nan ap fè a, malgre ke nou pa ka al fè fòsing sou patwon yo pou yo ba nou kòb ke nou merite antan ke moun pou nou viv, paske vrèman 500 goud, moun pa ka viv avèk 500 goud pa jou, tout bagay moute, gaz moute, kòb ameriken ap vale teren, kay moute, lekòl moute, epi pou ouvriye avèk ouvriyè ap touche 500 goud, kounye a yo vle ba yo 685 goud. Menm 1500 goud li ap mande an, menm si w te ba yo l, yo pa t ap kapab viv ansanm avè l toujou. Ouvriyèz Marie Dieulah Joseph plede an favè respè dwa ouvriyèz yo ki pa sispann viktim zak diskriminasyon anndan antrepriz ayisyèn yo. Madam Joseph kwè li lè li tan pou egalite ak fanm nan tounen yon reyalite tout bon vre. Nou vle pou dwa fanm yo respekte menm jan avèk tout dwa, menm jan avèk dwa gason yo. Se poutèt sa nou mande menm jan gason yo ka travay di a, e konsa tou nou menm tou medam yo tou nou travay di tou senkant senkant m ta ka di l. E pou dwa fanm yo respekte nan memwa 8 mas sa. Jounen refleksyon sa a sou koz medam yo te jwenn solidarite bò kote gwoup sendikal travayè tekstil pou re-ekspòtasyon asanblaj. Kòdonatè òganizasyon an Reginald Lafontant ki denonse eksplwatasyon ak asèlman seksyèl medam yo ap sibi nan sosyete an Mande pou dwa yo respekte kòmsadwa. Gostra e li prezan jodi a nan aktivite sa pou bay patisipasyon pa nou e pou nou pèmèt ke yo tande vwa medam yo, lè medam yo mande pou yo sispann vyole dwa yo, lè medam yo mande e kesyon lè y ap travay menm jan avèk gason yo,